Ou inoubliab pou mwen. Ou inoubliab pou mwen. Woo! Son polisye son moun ki chwazi pou l sèvi patri l. Men tout lè fwa ke si l tonbe sou le chan de batay, se vre l sèmante pou l mouri ak zam ki nan men l nan e l mouri ak zam ki nan men l nan, bandi chwazi yo mete zam nan sou lestomak yo lè yo fin tiye yo tout 6 polisye yo. M gen plezi pou m enfòme n, bonjou bonswa tout moun, se moman pou m prezante n dènye enfòmasyon yo, rete la poko dekonekte men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Daprè yon jounal ameriken Washington Post, plizyè manm gwoup Fantom 509 la te nan lari Pòtoprens jounen jodi 25 janvye 2023 sa, yo te pwoteste apre bandi te touye 7 polisye nan Lyankou e yo fè konnen nèg yo ap retounen pran lari a tou Washington Post sa anonse se menm ekip fantom lan ki te la pou kraze epi brize fè deblozay anndan peyi a. Yon lòt kote, gwo malè pandye sou tèt ansyen avoka pèp la nou vle pale de André Michel ak minis planifikasyon sdp a Ricard Pierre chèf gang Vitelòm anonse l pral fè lòbèy e li pare pou debake lakay yo sa w tande a deside pou pase a lenfinitif 2 moun sa yo Sa Vitelòm rakonte e se Guerrier Henri ki pote detay la. Fanmi ak paran polisye yo kòmanse soti nan silans yo aprè 6 polisye tonbe anba bal bandi Jan n Konnen nan nan Lyankou, moun yo soti grif yo fè konnen DG lapolis la rete bouch be, anyen poko ka pran kòm mezi pou al pote lamenfòt ak fanmi yo, ni tou fanmi yo denonse yo ta jwenn kò yo pou kab antere yo nan dinite, men DG lapolis la jiskaprezan apre. Li fin pale, poko ka di anyen nan dosye sa. Rete la, anpil pwen nan enfòmasyon an pou jounen jodi a sou Sofia TV 83, tout detay yo pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi 27 janvye 2023. Eyon pòtray gason! Vanyan gason! Homme de connaissance. Kete. Ay mesye marye m wi. Lè m rele li. Madi maten m rele l. Li di m alo. Fanm dous mwen. Kayimit Violette mwen. Madan marye m tout pou ou. Koman w ye la. Koman w domi. Eske w byen leve m di m byen leve. M di. Li di ou pa byen fè kè kase non. Se denuit yo banm fè pou tèt cheve ak nan tèt mwen. M pa travay lajounen ankò. M di yo bon fè denuit. Li di wi. Chèf la te ba tout moun kòb pou al fè cheve yo. M di chèf la, se cheve ak nan tèt mwen ki fè m pase pou m vin travay. Pase depi yo wè cheve a nan tèt mwen yo banm pase. Mèkredi maten, Yannick pran pitit man, yo voye l al nan bouchri. Sa ye bouchri? Pase lè bandi yo gen zam yo, bal pa janm fini. Men kòman fè polisye, se regle y ap regle de twa grenn bal pou yo voye yo al nan misyon. Yo voye yo al nan bouchri. Men kò pitit mwen an. ki nan men bandi yo. Map mande chèf peyi a eskel pa ta ka fèm jwenn kò a poum pase men nan figil poum ta dil yon dènye omaj poum dil orevwa. Oh mezanmi sa fè mal anpil wi lè w gade pou wap gade 6 pòtray gason sa yo atè a kete. Pitit mwen an akademi l fòme anpil gason wi pou valè moun ki te fòme yon pitit gason m redi di m travay map peye kay map bay bwè map bay manje map achte rad san papa pou m prepare yon gason konsa. Poum fè leta. Poum ba leta epi leta gaspiyel konsa. Ariel Henry Mwen Ariel fon pete kouri nan nan salon diplomatik lan son bagay tèt chaje Anel fon Ariel Henry fon pete kouri son bagay ekstraòdinè e se jodi an mwen konprann pandan m nan ayopò a blan an blan an talè m vle klè nan sa map di a m vle klè nan sa map di a blan an gen lè fon dil avèk ariel ke nou youn nou pa konnen paske m santi kelke pa. Jodi an jan map gade m wè anbasad amerikèn anba a nan ayopò m santi Ariel se pitit Ariel se pitit blan men sak gen pou demen si Dye ve kòm plan mesye yo genyen kòm pwojè ekip vitelòp. Yo gen inifòm lapolis, yo gen machin lapolis. Demen nèg yo ap pran lari. Premye kote yo prale, y ap monte Swaso pou y al kay Rika Pyè. Dezyèm kote y ap prale, y ap desann Petyonvil, yon kote yo konnen Michèl Andre konn ye. San sa kote ke nèg yo mete de twa senk nèg deyò epi yo fè sa. Antouka plan. Demen an li fware paske m di sa la aswè a la. Mesye ki te nan lari yo, si nou se polisye, mwen konnen ke sa rive anpil fwa nèg w ap pwoteje tèt ou pou yo pa wè w eksetera. Bon nan sa w ye la jodi an ou pa bezwen bare figi w. Paske ou riske pran gwo gò lame demen si Dye vle. E sa m t ap di nou pran sa a. Demen si Dye vle. Bon mwen m pran angajman an dayè je oken lyen, je oken rapò avèk mesye sdp. Se yo k monte 509 lan jan Vitelòm toujou di l la. E se pa pou granmesi ou remake. Gon entèvyou Vitelòm te fè k ap woule an bouk depi maten. Se pa pou granmesi vide fèt videyo sa a oubyen entèvyou sa a oubyen kozri sa a ke l te fè avèk yon sitwayen sou fesbouk l ap toune an bouk. Se 2 mesaj klè kap voye mwen menm se jis avan emisyon an moun nan banm enfòmasyon men sak genyen nèg yo gen plizyè machin lapolis yo gen zam yo gen inifòm yap kagoule tou demen yap pran lari men yo gen 2 bagay espesifik yo pral jere sa vle di polis la polisye tout bon vre yo sipoze pridan demen si Dye vle. Sa. Pran sa a. Fè l woule pou tout polisye ki se polisye tout bon rete nan ba, fè mouvman nan baz ou. Fè tout sa w vle fè, fè l nan baz ou. Oubyen si w ap pran lari an, klèman idantifye w. Mwen konnen ke enspeksyon jeneral, la pa gen enspeksyon jeneral ki bay pran sanksyon kont tout kò okenn moun la, nan sa bagay la ye la. Men, pa al jwe jwèt bandi yo. Sa n ap fè la, se jwe jwèt bandi yo. Demen, si Dye ve, bon plan plan antouka, li tou fware. Bon mwen m fware l. Mwen m fware l. Jodi a m mande nou deja nan yon sitiyasyon difisil kote n ap tonbe jodi a ankò polisye pa sispann tonbe nou pa vle pèdi yon grenn ankò chanje de estrateji fè pran lari bloke eksetera non. Sa pa bay. Dayè fò jwenn solidarite tout moun ki nan lari a. Pa al antre nan lojik sa a. Mòd operatwa 509 te konn fè a pa bay rezilta. Li pa bay rezilta. Bon Nou gen bon Nou vizite Ariel Henry se li menm ki chèf CSPN nan pwobableman n te gen de bagay nou nou pou n te di li si n estime ke fòk nou pale avè l kanmenm nou ka toujou chache l e jwenn li pou n pale avèk li men pa deranje sosyete an pa deranje lòt moun e pa pran nan menm kou 509 te konn fè a nan kesyon met kagoul pa kite moun wè l epi bandi ap enfiltre. Menm jan m eksplike plan sa a m tou fware l. Paske nèg yo dwe nèg la. Misye di yo dwe l. Misye di yo dwe l. Ban mwen si m te ka fè n tande e sa k ap woule an bouk depi maten an. Ban m woule l pou nou sa k ap woule an bouk depi maten an. E Ann ale. Gen youn k ap woule an bouk depi maten m ap pèmèt ke nou tande li piske se yon estrateji ke nèg yo ap mete. Men bon gade moun ki gen kapasite pou sa. Ann eseye wè si m ka tande l. Ann eseye wè si n ka tande l. Kèm di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok? Trè byen. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon. Se ce qu'on appelle yon forum de fantom. Lè sa n te chita avèk dè wo grade sitèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non. Mwen te di l yè nan pwen de près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. Peyi an, dyaspora ayisyèn nan k ap soufri, ki konnen ke nan ki nivo y ap detwi jèn gason nan peyi a. Ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi ya. Epi se nèg a sa pat lan se pitit soyèt lan yap di a e komsi yap bay pote tout chay yo aprè tout planifikasyon fin ansanm avèl. Bay peyi ya 5 grenn non vitelòm fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi ya 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la, se fè pati de manm. Kiyès te wap pale direktè aktyèl ki pati ki pati. Directeur de la police. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. Fè pati de lekip. Ok. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen sa vle di ou pa sa Ariel Henry wap pale la? Bon nou tande l e bon nou konnen zanmi an pa fin twò twò maton nan ba yo men kanmenm nou tire sa n te bezwen. E sa ap woule an boukl pandan tout jounen an. E. Nou pa ka pèdi la police la. Pa bliye map reprann pou nou. Gan yon pres yon modèl de presyon politik m pa konn kijan la police bral bay li. Men mwen kite m raple tout polisye k ap koute n la, ni nèg ki nan lari k ap fè mouvman oubyen paske m pa ka di, m pa ka konnen, e sa k fè m di se de moun k abiye an inifòm polis. Paske m pa gen okenn, m pa gen yon jan pou m idantifye yo kòm polisye. Nou gen, nou tout dakò ke nou gen yon enmi. Si nap kriye jodia se bandi k fè nap kriye pa bay bandi avantaj la pa bay bandi avantaj la si w kouri kite yon komisarya bandi ap prann si w kouri Ou kite lari a, bandi ap pran lari a. E depi yo konnen kote nou ye, y ap mache elimine nou. Gen yon modèl de strateji n ap fè la ki pa kòrèk. Paske nou ka pèdi nan sa n ap fè a la. Bandi yo, lè y ap fè kidnaping, yo met kagoul. Gen de kidnaping bandi ap fè yo fèl a inifòm lapolis. Ò sak pi di yo se ke jodi an yo gen machin lapolis. Mesye si se bandi an kap elimine polisye kap met dlo nan je nou menm jan yo fèl 12 mas nou pèdi 5 polisye menm jan yo fèl nan vetivyela nou pèdi 4 polisye menm jan yo fèl Nan li Lyankou, nou pèdi 6 polisye, Kafou Fèy nou pèdi 2 polisye, avanyè la anba lavil la nou pèdi 1 polisye, san konte anwo FESA nou pèdi 3 polisye ane dènyè, nou pèdi enspektè a ki antre legliz, bandi rantre anndan legliz al vin prann li fizyel epi li met zam sou li li koupe 2 pla menn, nou pèdi 1 enspektè polis nan kwadèboukè ke nèg yo ale yo fizye, nou pèdi Arington Rigaud. a quelque part de l'école de police nou pa ka bay nap goumen epi n bay do nou jodi an tout sa nap fè la a si n kontinye l mesye nèg yo ap itilize bandi ap itilize yo kont nou e yap fè de aksyon kont nou e pi devan paske Sa m vin konprann, dans un premye tan, lè nèg te di y ap fè revandikasyon pou lapolis, gen polisye ki te gentan antre ladan l. Men lè polisye kòmanse santi vin gen yon mouvman sèks dayè, il n'a jamais cessé de revendiquer ke Fantom 509 se pou li. Sa ke m pa konprann fi a monte anlè a pran pòz kriye bay moun fò se pa vre ou se youn nan moun ki kreye ki mete pwodwi vitelòm nan sou mache jodi a ou pa ka monte petyonvil ou al pran pòz fè de la polis se pa vre pa fè sa chè polisye vous avez enterè a etre vijilan. Mwen m regrèt ke gen de nou pa fè de mouvman de sansiblizasyon tankou yè m te di map gade jodi a pandan m ayewopò m wè Swat m wè Edmo tout dèyè PM nan mwen menm sa m te konseye yè li li bwè pa gen moun k aplike l paske lè yon minis leve yon maten Epi l tande li te gen twa polisye ki di, A, chèf, dezole n ap antre nan baz nou. Nou pa deside kòmsi rete avèk ou ankò. Men, il n'y a absolument rien comme solidarité dans la police. M ap mande popilasyon an. e tout polisye ki te prete sèman pou pwoteje e sèvi a. Bandi, depi mwen di l deja depi kèlke jou, nèg yo bezwen rantre nan pi fò komisarya, pran zam, pran inifòm. paske yo gon bagay yo bezwen fè ou menm bon polisye ki respekte tèt ou pa al fè jwèt bandi nan lari a nan mete kagoul pa kite yo wè zam nan men w tire an veti an vwala eksetera nan pa fè bandi kado sa gen plizyè lòt jan. Mwen manje manok anmè. Pa al fè sa. Anne Claire, lè w pran nèg ki te nan lari jodi a, sa sa koute yon nèg soti Vilaj de Dye li met inifòm sou li, li met kagoul epi l fè sa? Dayè w gen anpil moto tou.